It will be in Creole, English and French, ok? Creole first. Nou bezwen kouman ka esplike sa ki krim nan. Enben, varyab depandant lan se yon varyab ke nou vle k esplike oubyen predi kouman krim yo fè ap rive konsa. Lò n ap panse a peyi dorijin nou Ayiti, n ap di men kouman Sa ka esplike krim sa yo. Sa ki esplike krim sa yo. Ebyen nou pral pale de varyab depandant. E de varyab endepandant. Pase ke pafwa pou konprann pou konprann yon bagay ou oblije pale de kontrè li. Ok? So m ap mete definisyon an angle premyèman. In English. dependent variable. Dependent variable. Dependent variables are those variables we wish to explain or predict. Okay? We wish to explain or predict. We are on page um, Page 39. Dependent variable in research are those variables that a researcher wishes to explain or predict. We want to explain. Varyab depandan an se yon varyab ok ke nou ta vle esplike oubyen predi. De traduction en créole. Ba enpòtan e pou moun konnen. Ok. Sa se dependent. Alò, ap fè n de definisyon an, map tou bon egzanp, egzanp lan kapab pi rete lan tèt ou, wap wèl make sense. Tan kwè lò krim ap pase. Crime is a dependent variable. Dependent variable is a variable that we wish. to explain. Explain or predict. P L E D I C T or predict. That will be great to explain crime. Hmm? Yeah, it's, it's complex phenomenon that will be good to explain crime. How to explain crime. So we wish. So we wish your sure wishes to explain or predict. Wishes to explain or predict. We wish to explain or predict. Okay. Dependent variable. Dependent variable. Dependent variable. Okay. And we got in your mind is we are talking about like an example crime. So dependent variable. Now, independent, in the contrary. The book said, page 39 again, independent variable are those variables that researcher assumes will explain or predict the dependent variable. assume. That's an important word. Assumes. Assumes. So now we are talking about the contrary. The contrary. And eh? dependent variable apostrophe variable independent variable variables Or those variables that your researcher assume, assumes. So, it's important. Assumes. Like, it's an assumption. Assumption. That means you are trying to explain. You don't know. You have an idea. So, until you get to the reality, the reality, and then to test it, your assumption, you don't know if it will be true or not okay so assumes the researcher assumes the researcher assumes maybe you don't understand the word here where I put it I put on capital letter assumes Yo suppose, assume, to, explain. Explain what? The dependent variable. The dependent variable. So, the independent variable. les variables indépendantes sont, sont des variables qui, nous le supposons, explique bien ou prédiront les variables dépendantes. Les variables qui ne, nous le supposons, assumes, nous le supposons, explique bien, explique bien, byen ou byen prediron men varyab depandan. E an kreyòl, varyab endepandan yo se varyab ki nou sipoze pral esplike byen oswa predi varyab depandan yo. Nou te di varyab depandan yo, an nou pale de kay. So, Nou wè ke nou ta renmen gen yon varyab endepandan, nap pale kreyòl, yon varyab ke nou ta sipoze ki pral esplike nou byen oswa predi varyab depandan yo. Imajine nou ta renmen konnen krim kap fèt an Ayiti yo, tout kidnapin yo. Nou enterese, nou ta renmen konnen sa k ap pase pou li depi nou konnen nou ka predi varyab depandan nou ka nou ka di o bagay sa pral debouche sou yon krim wi jan m wè l brale la ok li ka fè nou. predi bagay yo. Sa vle di ke pou nou jwenn solisyon yo pi fasil. So kote nou mele, se lè ke gen twòp bagay antre mare lan lòt, y ap mele nou, politisyen ap mele nou, nou pa ka wè klè, nou pa ka wè klè. Men, gen lòt kote ki fè rechèch, Rechèch sa yo ka ede nou. Pase la, nou wè kote nou mele la, nou bezwen varyab endepandant. Yo red anpil. Varyab endepandant yo se varyab ki, nou sipoze, alò lè w di n sipoze a, fòk an Ayiti ta ka gen ankèt ki fèt ki ta ka verifye. Nou sipoze pral esplike byen oswa predi varyab. Non, fòk ou gen de prèv tanjib, fò ka ale lan reyalite a, fò gen syantifik ki ka ale lan reyalite a, ki obsève fè yo, ki koz a efèk. Ok? So now, m ap pase lan egzanp yo, sa se definisyon.